Kòmkwa yo nan vòl, dwòg ak anpil lòt ankò finansye gang, jodi a, se manman senatè Youri Latortue, Imakila, yo lonje dwèt sou li byen fò, depi lè pitit li te 2 fwa prezidan sena a e prezidan anti-chanm koriksyon, nan vòlè lajan ak pitit li, bagay yo grav ke sa n pa ta ka tande. Bonjou bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon an, map kontan prezante n tout enfòmasyon sa yo ki te m di n dat pou dat fè Jovenel pratikman 20 mwa depi asasen touye l. An nou antre nan detay enfòmasyon an kote ULCC mete yon rapò deyò lonje dwèt sou madam Imakila, manman senatè Youri Latortue li menm met ansanm ak pitit li gagote lajan leta a depi yo ta fin fè yon prè sou non madanm nan nan Lona ak anpil lòt lajan ankò, yo di madanm nan fè vwayaj. Li gen per diem e se sa nouvèl yo rapòte. Medam mesye, m pap rete anpil, men kite m pèmèt nou rantre nan rapò ULCC a ak yon repòtaj Radyo Karayib, ou pral sezi tande ki kantite lajan ki gaspiye e ki magouy moun sa yo mete devan pou pou kapab manje lajan leta. Nou se rezo enfòmasyon an, rete ansanm avè nou, kontinye abòne, ede n pataje, plis moun ap tande epi konprann ki nouvèl kap pase an Ayiti Nan moman n ap pale a. Ann ale. M p ap pale twòp, ban m kòmanse maten an avèk dosye madam Carmen Immacula Cantave. Zanmi oditè, chers internautes, madam Carmen Immacula Cantave se manman ansyen senatè Youri Latortue. Kisa. ULCC li menm li fè kòm travay nan kad dosye sa a. ULCC di gon ansanm de kopi chèk ki t ap sikile sou rezo sosyal yo a en sèten moman sou non Madam Carmen Immaculaa Cantave. Sa atire atansyon pou l al gade otantisite chèk sa yo. Eske se de chèk ki emèt efektivman sou non Madam Carmen Immacula Cantave? Li mobilize ekip anketè yo epi al gade kòman yo ka retrase sou sistèm bankè peyi Dayiti a chèk trezò piblik sa yo ki fèt sou non madanm nan. Ankèt Komisyon ULCC a revele efektivman gen plizyè chèk ki emèt sou non Madam Carmen Immaculate Cantave. Poukisa chèk sa yo? Chèk sa yo, selon ULCC, yo emèt nan kad yon kontra ke Madam Immaculate Cantave ta siyen avèk le Senat de la République. a tit de coordonnatrice de bureau du Sénateur Youri Latortue e premye kontra li siyen an Octobre 2017 e kontra sa yo siyen jiska janvye 2020. Pandan peryòd sa m site la a zanmi oditè selon ULCC, genyen 9 chèk ki soti sou non madanm nan. Chèk sa yo totalize 2 milyon 862 mil 472 goud 24 santim ki soti nan trezò piblik la. ULCC. revele lajan sa a madanm nan ap touche a gon karaktè purement fictif, fiktif nan sans moun ta ka pale se yon lajan k ap fèt nan yon demach zonbi. Donk se pa yon kontra ki kanpe sou anyen. Nou pral wè poukisa ULCC di la, di sa. Pou ULCC, s on teknik, s on stratajèm. Pou detounen lajan leta, pou detounen lajan piblik a dè fen prive. ULCC soulinye, Pierre Renel René, Guerrier Dieuseul, nan moman manman ansyen senatè Youri Latortue siyen premye kontra a an 2017, manman te gen 81 nan. ULCC ale pi lwen, mes chers amis, pou l di. Manman ansyen senatè Youri Latortue s on enfimyè retrete. Li pa gen konpetans pwofesyonèl rekiz ak resous fizik pou l ranpli tach yo ba li kòm pou fonksyon sa a. E tach sa a li nan atik 3. nan tou le 4 kontra ki siyen pandan menm peryòd zo pale la. Sa ve dir tach de kowòdonatris oubyen fonksyon de kowòdonatris de biwo du senatè Youri Latortue. ULCC kap pale, se pa mwen. Salè madam Cantave li 2 fwa siperyè a salè yon senatè de la Repiblik. Selon ULCC, madanm nan t ap touche 350 mil goud chak mwa, alòske yon senatè de la Repiblik, toujou daprè sa ki ekri nan dokiman ULCC a, se 121 mil goud, donk diferans lan vin 228 mil 800 goud. ULCC di nan dosye Sena Repiblik la voye ba li, Konsènan kontra sa yo, li jwenn yon sèl sètifika de deklarasyon definitif denpo pou egzèsis fiskal 2018, 2019. ULCC di, Madam Mesye, li sezi wè nan dokiman sa a, madanm lan pa deklare montan l ap touche a, ni sa ou rele redevans fiskal yo. Ò! N ap note. Dapre ULCC, deklarasyon definitiv denpo a, li se yon dokiman esansyèl pou yon patikilye siyen oubyen soumèt, si w vle, siyen, si w vle, yon kontra avèk yon enstitisyon piblik. ULCC di, Pierre Renel René, li di, li di Alexandria Souvedo Deloin Vito, Guerrier Dieuseul, Premye kontra ki siyen an 2017 la, nan moman l siyen an, Senatè Youri Latortue te prezidan Sena a. Pou ULCC, Senatè a te dwe aranje li pou li sovgade enterè enstitisyon an epi asire l ke tout kontra k ap siyen avèk enstitisyon an yo fèt selon lè nòm. Malerezman, selon ULCC, senatè a fayi a obligasyon sa a, a misyon sa a, lè l fè manman biyolojik li benefisye yon kontra jis nan enterè l. ULCC raple, lè kestè. oubyen kestè a li siyen kontra a, fòk kontra sa a pou l valide, apwouve par le Président du Sénat. Mentnan, lè Senatè Youri Latortue, selon ULCC, deside apwouve kontra manman l, li pran dirèkteman enterè nan operasyon sa a, et il tombe du coup en bas section loi 12 mars 2014 là, notamment en son article 5.13 qui parlait de prévention à répression corruption. Yon se se ane filwe A patir de andosman chèk yo, Komisyon an konstate, zanmi oditè, gen 8 nan 9 chèk yo ki depoze sou kont pèsonèl ansyen senatè Youri Latortue. Kont pèsonèl ansyen senatè Youri Latortue a, zanmi oditè, li nan Sogebank, se 40 640 tire 600. Youri Latortue li se aksyonè majori, pa majoritè non, sa gen moun kap ajoute sa e pa vre. Li se prensipal, yonn nan prensipal aksyonè nan National Security SA. National Security SA, nap raple se yon konpayi de. sekirite ke anpil moun jeneralman atribye a ansyen senatè Youri Latortue. ULCC nan travay li a kontinye pou l di kisa? Li di, tout tande w tande kontra siyen, tout tande w tande Madanm nan ap resevwa chèk tout sa yo se pou senatè Youri Latortue ka fè lajan an son non pwòp e pou ULCC sa a pa gen lòt non ke detournement de fonds se yon zak ke dispozisyon atik 5 pwen 4 nan lwa 12 mas 2014 la ki gen pou wè ak prevansyon epi represyon koripsyon Prevwa epi pini. Selon dokiman ULCC a toujou zanmi oditè, komisyon ankèt ULCC a konstate, apati lis chèk ki emèt nan non Madam Cantave avèk pou motif pèrdiyèm, Leta ayisyen te pran anchaj kat vwayaj pou madam nan ale nan peyi lòtbòdlo. Madam Cantave te ale Florid, se leta k peye vwayaj la. Madam Cantave te ale Kanada, se leta k peye vwayaj la. Madam Cantave te ale Vyetnam epi an Frans se leta ki peye vwayaj la. ULCC ale pi lwen pou l di, gen 7 lòt deplasman ki fèt atravè diferan vil anndan peyi a e se madam Cantave selon enfòmasyon yo ki fèl menm si son stratajèm selon ULCC e se leta k peye lajan sa a. ULCC di montan total chèk sa yo ki emèt nan lane 2017 pandan peryòd senatè Latortue a, Li voye bay ULCC apre ULCC te fin ekri enstitisyon an le 9 me 2014 e enstitisyon an reponn ULCC le 29 me 2021. Non, non. Gon ti, gon ti, gon ti presizyon m dwe pote la. Le 29 me 2021, Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon nan yon lèt responsiv li voye bay ULCC, li di e bagay kat vwayaj aletranje sa nap pale la pandan peryòd senatè a, madanm nan vwayaje dènye vwayaj li se te le 9 me 2014. M pa konn si n konprann non. E Donk vwayaj yo fèt, kat vwayaj sa yo se Kat vwayaj aletranje, Florid, Kanada, Vyetnam, Lafrans. Nan ki ane? Se pandan peryòd senatè Youri Latortue te prezidan Sena a, la nou sòm an 2017. Ok. Alòske Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon di dènye vwayaj madam nan fè aletranje li remonte o 9 me 2014. Se ULCC k ap pale. La ankò, daprè ULCC. Se yon stratajèm ke ansyen senatè Latortue anplwaye alòske l te prezidan sena a pou l detounen les maigres ressources du pays. Ulcc sinyale Guerrier Dieuseul, Mesye Joseph Lambert, ki te prezidan Sena a prè, te fè tout sa l kapab pou l antrave aboutisman ankèt ki gen pou wè ak dosye Madam Immaculaa Cantave, lè l refize kominike bay komisyon ankèt la tout dokiman administratif yo te solisite konsènan lyen kontraktyèl ki ta egziste ant Madam Cantave avèk Sena Repiblik la. ULCC soulinye se defen Rony Gillot, Sekretè Jeneral Sena a, ke ULCC te ekri nan yon premye tan e ki te reponn ULCC nan yon lòt korespondans nan dat 24 mas 2021 ke se pa li menm pou yo ekri, se pito Mesye Joseph Lambert pou yo kapab jwenn dokiman sa yo. E aprè repons sa a. ULCC te ekri Mesye Lambert le 29 mas 2021 pou mande dokiman an yo. Senatè a pa janm bay swit a demand ULCC a e malgre yon miz an demè ki te al jwenn senatè an dat du 7 avril 2021. De se fè, jiskaske manda Senatè Lambert fini, Senatè Lambert pa janm founi dokiman, li pa janm bay enfòmasyon ke ULCC te mande. nan kad ankèt sa a. ULCC soulinye, lè senatè a deside aji konsa a, alòske se li menm ki prezidan sena repiblik la, li komèt yon zak antrav o bon fonksyònman lajistis, swivan sa ki ekri nan atik 21 alineya Se Lwa 12 mas 2014 la ki gen pou wè ak prevansyon epi represyon koripsyon. Sou baz tout sa n sot di yo la a, zanmi oditè, ULCC rekòmande sou plan administratif pou La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif al fè on odit global de administrasyon Sena a pandan Mesye Youri Latortue t ap dirije Sena a. E sou le plan penal, ULCC mande pou yo mete aksyon piblik an mouvman kont ansyen senatè Youri Latortue. Pou priz ilegal denterè e detournement de fonds piblik, se de enfraksyon ki prevwa nan atik 5 pwen 4 ak 5 pwen 13 lwa 12 mas 2014 la e lwa sa pini l tou. Lwa sa gen pou wè ak prevansyon e represyon koripsyon yo pap janm sispann. Kote lakou dè konte ye? Paske kontra sa yo fò lakou dè konte apwouve yo. A. Rekòmandasyon ULCC fè a Lakou dèkont pou al mennen on ankèt. Men deja Lakou dèkont nan pozisyon l kòm enstitisyon de kontwòl, li gen wòl pa l pou l jwe. Fò nou ta kapab kesyone sa, kote Lakou dèkont te ye lè kontra yo? Lè kontra yo t ap siyen? Kontab piblik, administratè, tou sa. Paske kòripsyon s on chèn li ye. S on chèn, m t ap di sa talè a. E pou n fini nan dosye sa a. Ulcc mande pou lajistis yo ta rele Joseph Lambert pou l di Joseph Lambert de ki prevyen, de ki mannigans ok pou li kanpe anfas lajistis oubyen ankèt. Donk Lambert pa t founi dokiman ke yo te mande. Se sa yo di, Lambert pa t. Tout sa yo di Joseph Lambert pou l founi dokiman ki gen rapò avèk dosye sa a, Lambert pa pete ba ou santi menm. Men se tankou m wè yo pa tande oubyen pa bay vèsyon pa Youri Latortue nan sa a. Kounye a la m wè, kontrèman avèk lòt ankèt yo m wè ou tande, pa egzanp nan ka CIS la, yo pale a 2 moun. M wè yo pa mansyone si yo pale avèk swa Senatè Latortue oubyen. Madam Imaculada Cantave, Ayiti se li menm yo di ki benefisye de. Paske mwen m raple m, e m te wè nòt sa t ap sikile dènyèman la, se yon nòt Senatè Lambert te fè sòti pou te di ke Senatè yo genyen latitid pou ke yo chwazi yon moun ki pwòch yo pou fè sòti sa di pou biwo manman li bòy men manman l se manman pwòch li kanmenm mezanmi nan talè ou pa kite m fini sa m ap di a ya sa di pou ke yo kapab pou jere biwo senatè yo chak senatè gen yon biwo depatmantal ok donk kòb lan se nan pou yo pran moun pou kòdonne l. Donk chèk la sòti sou li e se li menm k ap pral peye moun sa yo. Se sa m sonje m te wè nan dokiman sa a, nan lèt sa a, Senatè. Manman an pa an eta pou sa. Ban m reponn Guerrier. Selon ULCC, nan kontra a ki siyen pou fonksyon sa a, li tou di men ki sa fonksyon an ye, men ki tach moun nan pral genyen pou l ranpli. ULCC di A 81 an, madam nan pa genyen non sèlman lè konpetans pwofesyonèl rekiz pou l okipe fonksyon sa a, men yo di tou madam nan pa gen lè resous fizik nesesè. Ou fè sa? Se ULCC ki di sa pa mwen non. A vle di kisa? Sa vle di menm lè an n di menm si se se pa nepotis yo rele sa lè w pran moun pòv fanm pòv ya menm si la nou ka an si si an n pran nan le pire dè ka Sa w di a se ta efektivman se sa senatè an vle di. Se yo menm k ap defann. Ok, ann di pa egzanp sa sa k te di nan nòt la se ta sa. Pa gen pwoblèm non. Men kounye a la omwen si w ap peye yon moun pou l fè yon travay sa se yon minimòm fò l ka fè l. Sa se yon minimòm. Pa egzanp si m peye FATH Kòm moun ki pou vin gade klimatizè a pou mwen ki an pàn, men fò m konnen ke Fatt li gen konpetans pou sa. Si lavabo m, twalèt mwen pa mache etsetera, m rele Fatt pou vin gade l pou mwen, fò m konnen ke Fatt ap evolye nan domèn plonbri. Men si m konnen Fatt pa gen anyen pou wè avèk sa, epi mwen fè l benefisye de kontra l ap touche pou li, E kat aletranje, selon dokiman Yòl Sese gen nan men l, yo di madam nan ale Florid, yo di madam nan ale Vyetnam, l ale Kanada, li ale an Frans. Ò, la nou sòm an 2017. Lè Yèl Sese ekri Direksyon Imigrasyon ak Emigrasyon, li di l konsa ke voye. Done pou mwen, voye enfòmasyon pou mwen konsènan entèl. Enben, imigrasyon di madam sa vwayaje depi 2014. Depi 9 me 2014, dènye vwayaj li. Sitwayen pa vin anmède m tande. Èske pa ta gen lye pou korije pratik sa nan lòt lejislati k ap vini yo? Paske. Sa vle di se twòp latitid yo ki te twòp posiblite pou koripsyon fèt. Paske nan anpil ka. Moun e senatè ou byen depite an di ki nan biwo l yo se pa vre se de fiktif se moun e yo fè yo pran chèk la sou non yo yo pa gen okenn konsiltan yo pa gen pèsòn moun avèk yo vrèman e biwo a pafwa konn pa menm egziste menm. Ok se dan sa ap di men madan maniga ki laj li bon men pa nan bay sa ok.